Bonjour bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se dimanch 13 novembre 2022 konbyen jou k rete la pou mwa novembre nan ale m panse ke ka rete yon 17 jou epi apre sa se decembre tou suit janvier 2023 eske sa va chanje an 2023 paske an 2021. Bagay yo te vrèman difisil e anpil moun te poze tèt yo kesyon pou dire ke ben eske sa va chanje an 2022. 2022 rive, ryen na chanje. Kounye a la, na viv ak espwa ke bagay yo kapab chanje an 2023. Gen anpil zen toujou nan lari an. Tande byen, genyen yon enspektè divizyonè nan lapolis lan ki rele Pierre. Wakin. Yo arete misye anba mòn kabrit. Towo sa gen anpil chaj yo retni kont li. Tande byen nan kisa mouche sa al foure kò l. Trafik ilisit minisyon ak asosyasyon malfetè. Nan lanwit vandredi 11 novanm 2022, dcpj, bri, nan kad yon operasyon filatchè nan mòn kabrit, Yo pwosede ak arestasyon Pierre Joaquin, enspektè, divizyonè, lapolis, mesye sa t ap sòti nan komin Belladère, se dans le département du Centre, abò yon veyikil Toyota Land Cruiser zo reken. Machin sa gen 4 pòt koulè blanch, imatrikile SE 00315. 1,900 dola ayisyen. Swit ak odisyon li, yo mete li nan gad a vu nan dcpj pou trafik minisyon, asosyasyon malfetè, an atandan swit pwosedi yo. Kounye a, n al poze tèt nou yon kestyon pou n di ke eske peyi sa a, li gen chanjman pou li? Paske lè w imajine yon nèg ki nan lapolis, ki antre nan lojik sila, m ta kapab di se le banditisme legal. A wi, o sen de lapolis, an kelke sòt, kite m di sa, on esè de demokratize le banditisme. Pandan w ap goumen kont bandi, epi gen yon gwoup nèg menm jan avèk ou, ebyen nèg sa yo menm son lòt bagay y ap fè. Sa vle di, gen anpil polisye k ap kòde. Pandan se tan, gen anpil lòt yo menm k ap dekòde. Kounye a, ki sa sa bay kòm rezilta? Rezilta se ke ou jwenn yon pati nan lapolis lan ki se bandi, ou jwenn yon pati nan lapolis lan ki konpoze ak bandi, e sèten fwa lè gen yon konpozisyon antre polisye e bandi, Sa konn lakòz plis polisye mouri paske lè genyen sinèji sa antre polisye ak bandi kèlkeswa operasyon ki pral fèt lè move grenn yo okouran ebyen y ap just rele bandi pou di men kantite minisyon ki deplase men kòman nèg yo ye nan cha èske nou konprann sa vle di sa k rive kanaran la ou ka wè se yon kout antèn ki te bay epi nèg yo gentan pare yo tann. Donk si nèg yo ap fon travay ke nèg yo fon travay. Si gen lapolis ke lapolis fè travay li, ke lapolis li menm li trake bandi li kontinye pwoteje ak sèvi popilasyon an nou menm se sa nou toujou ap pwone. Donk jounen jodi a la nap pale de feblès lapolis pandan nap di lapolis fèb ò lapolis toujou ap kowopere avèk bandi. Se vreman trist lè nap gade yon sitiyasyon konsa. Genyen dosye Kanaran. Nèg yo boule yon chayè. Yo boule cha a. Epi lapolis fache. Kisa lapolis fè an retou? Ebyen fò n di ke nèg yo te debake ak tout batan klan yo pou yo te al bay Bwa Kale o nivo de Kanaran. Pou lenstan fò m di nou ke genyen yon sòt de fiksasyon sou Kanaran. Men la polis sou konprann ou pral pote boure. Tank ou jan wap pote boure sou yon seri de kote. Li pap bon paske kanaran pa si dous. Mwen gen 2-3 video ki vin jwenn mwen. Video kote nèg yo nan kwen. Yo met dife nan yon machin. Genyen lòt kote anko nèg yo ap fè anpil egzaksyon nan zòn kanaran. E pi video kote ke. Lapolis, lame, nèg yo t ap deplwaye la a pou wè si yo te kapab al bay Bwa Kale. Men, sa parèt trè trè difisil. Paske yè, fò n di nou ke genyen mesye lame yo, mesye swat yo, udmo, boyd, bri, yo tout te fè deplasman. Polisye yo monte ak yon vitès anlè a, nèg yo kouri. Boyd, swat, udmo, bri. Se nèg sa yo ki pase ak nèg lame yo pou te al mete bagay. Men, nou pa konnen pandan jounen dimanch lan si yo tounen paske gon enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa ta gen yon veyikil ki te an pàn ankò. Men gon bagay m pa ka konprann nan lapolis la, kòman fè tout sa k ap fèt imaj yo toujou deyò? M gen presyon se sèlman plan operasyon yo yo poko mete deyò. Imajine w yon cha an pàn lè w gade w wè l bon se kab kèk moun ki filme men si se kòdinasyon de près lapolis ki filme sa pou mete l nan lari m panse ke se yon move politik de kominikasyon o sen de lapolis. Eske nou konprann? Vwasi pou vou lè ptit videyo. Anaël Men repons tande a sak fèt kanaran avèk chawè yo boule a men repons lan. Yo pral anvayi yo la Ok Preparasyon fin fèt la yo pral anvayi koko yo kanaran la Nèg lame yo Nouvo bon zenzenn yo yo pral anvayi nan gèt yo la nan kanaran. M gon lòt enfòmasyon la a ki rive jwenn mwen se sou zòn gran ravin nan zòn savann pistach nou konnen batay la te rèd anlè a la a lapolis debake an granmoun nèg gran ravin reponn an granmoun. Epi anpil lòbèy fèt. Anpil moun kite zòn nan. Kounye a la gon bagay pou nou konprann. Genyen yon ti videyo mwen wè ki ap sikile atravè lè rezo sosyo. Videyo kote ke gen yon cha ki te stasyone bò komisarya. Cha sa a ale. E depi lè cha sa a fin ale a m ta kapab di se le dezespwa pou moun nan zòn savann pistach. Paske yo pa konnen. Kilè nèg yo kapab fè yon moute anlè a? E m ta kapab di le fèt ke cha a deplase, sa pwouve ke zòn nan vin parèt trè trè trè vilnerab. Nenpòt lòbèy ka pete. E fò m di nou ke gen anpil moun ki kòmanse ap kite anlè a paske se te prezans polisye yo nan komisarya a avèk cha ki t ap fè ale retou ebyen ki te lakòz ke anpil bagay pa t fèt. Men jounen jodi a la m ta kapab di se tèt chaje. Ale wèl dènye ale nou tou pèdi komisarya e sa k fè nou mele wi nou tou pèdi komisarya la nou tou deyò nèt men blende ale. Nap tann paske Bondye gen pou l di yon mo pou peyi sila. Doktè Arison Ernest li menm denonse Pierre Esperance ki ap manniganse yon konplo pou kapab asasinen l fizikman. Ann tande l. Donk sela siyifi kwa? Gen yon laboratwa ki pran yon medya lokal ki se yon medya ann liy, 3 medya entènasyonal, Premye an li defòme sa m di epi l fè yon bòz avè l. Twa lòt yo ki vin dèyè fè m kòmantè l pou yo ranfòse, yo echwe nan tantativ lan, yo fè bak. Ou pa pran li? M ta renmen laprès al mande twa medya sa yo poukisa yo pa janm ekri anyen, poukisa anyen pa janm sòti sou sa yo te di avè m yo. Eben mentnan lè n mennen ankèt nou sa k pase? Se paske Men yo wè a. Misye pran majik 9 kounye a l vin asime l. Epi yo pa pale misye de mwen, misye di ke nan majik 9, anvlòp jone nou wè Doktè Ariston Ernest te al pote bay Premye Minis lan, se revandikasyon jenès ki ladan. Kòman yon nèg, mesye, ou direktè egzekitif yon òganizasyon dwa imen, yon dokiman nan men yon Premye Minis, nan anvlòp yon kabinè, dèzòtorite Leta, ou pa menm jiri nou, ou pa wont? Pou gouvènman pa fè yon konferans de près di men dokiman e sa fè. Si gouvènman pa nan konfyo lò a pè esperans. Si gouvènman an pa pè pè esperans yo ta sipoze fè yon konferans de près montre dokiman an piblik pou tou fini avèk pè esperans ki gen plis ke 25 an kap kraze peyi an. Si Marie-Holène Gilles pa kouri kite l lè l vòlè chèk la sou non rnddh la Marie-Holène Gilles nan pwoblèm. Si yo pat mete misye deyò nan SNCHR lal fè rnddh. Se te pwoblèm toujou. Donk si gouvènman pa lach, fò fon konferans de près pou montre dokiman sa a nou te prezante a, si l gen rapò avèk Jenèv, si se pa dokiman sa a nou gen la, ke yo met so sou li an, ke nou remèt. Sa vle di, Dessalines sansyone ki medyòk, ki sòt, ki nil, ki enbesil, ki kriminèl, paske ou pa ka pran chans sa a, yon dokiman nan men gouvènman nan anvlòp, pou kanpe sou majik nan pou di, se nan anvlòp la se dokiman. revandikasyon jenan. Donk misye, ou wè li echwe, misye pran bagay la sou do l kounye a l ap mache sou mwen. Mentnan misye rive nan faz character assassination nan. Kounye a la misye ap fè reyinyon pou asasine m fizikman. Mentnan gwoup Akò Mondana a, lè y al aprann avèk misye ke nou chita ak nèg yo, lendi swa, e m te rele Reginald vin rejwenn gen de nan nèg yo ki te vin chita avè yo, Se Jean Sherley Hervil avèk Stanley Mesimien ki se prezidan pati endijèn ke yo tante asasinen Dèlma 83. Chèche konnen adrès kay Esperance mwen. Paske m pa konn adrès kay li. Al chèche konnen ki kote l abite. Si se Dèlma ki kote l abite. Paske m pa konn adrès li. Nèg yo nan Dèlma 83. M pap di kote yo ta prale paske yo te di m jou lendi an men kote yo prale. Enben yo Machin ki te dèyè nèg yo double, yo ouvè kout zam, pa gen tantativ kidnapin. Jiska 5 è di maten, Jean Sherley Trevil, misye resevwa plizyè bal menm nan pwatrin, se entèvansyon chirijikal an ijans. Kote map pale la, misye gen ris pou l mouri, m pa konnen ki eta l ye. Alòske Stanley, prezidan sekretè jeneral pati endijèn nan, misye resevwa bal tou. Te gen yon chofè k te chita dèyè a, m pa konn nan ki eta misye ye. M denonse depi mèkredi ant 3 è e 5 è nan emisyon Ayiti bon ti mamit ke Peterson Joseph ki te nan Vision 2000 t ap fè emisyon sou Bodè l, mwen denonse al chèche son an, mwen denonse se pyès nan sa akò Montana k dèyè bagay la k fè tout swa l ka fèt yo, Joyce International, e m denonse misye gen yon plan dasasina fizik ke l ap prepare pou mwen. m denonse l e tantativ dasasina sou 2 nèg sa yo ki se dè siyatè de lakò Mondana paske nou di nou pral rezoud dezyèm ang lan, dezyèm aks la nou di nou pa dakò ke pati politik ap vin chita premye minis pou ap fè akò pou pran pouvwa e pou pral fè eleksyon pou tèt pa w ankò nou di fòk se popilasyon atravè depatman ki elou reprezantan chita e nèg sa yo nou rale yo vè nou n ap travay avè yo e gon gon gon strikti 1 ki pral monte e ki gentan gen non kote dè siyatè de lakò Montana n ap travay avè yo e yo tante asasine 2 yè. Donk, sa k ap pase la a se yon bagay eksesivman grav ke moun pa dwe jwe avè l, ke nou te kalme n, nou poze e n ap di lopinyon piblik nasyonal e entènasyonal, kèlkeswa lè yo tande yo asasine nou, nou pran bal nou mouri se Pyè Esperans, pa gen lòt moun ankò. Se Pierre Esperant. Nou pa pè lanmò, men nou pap chèche lanmò. Men nou te deja di, si moun te swiv stati nou, avèk sa n te pibliye, nou te di, peyi a pral gen 2 kan, kan pou lavi a ak kan pou lanmò a. Pierre Esperant se chèf kan lanmò a avèk akò Montana, ke Premye Minis la ta sipoze pa kontinye chita avèk moun sa yo, paske fòk komisè gouvènman an mennen yon ankèt, mete aksyon piblik an mouvman, mennen yon ankèt sou tantativ dasasina sou sekretè jeneral. Pati endijèn nan avèk Jean Sherley Hervil pou konnen nan ki kondisyon li pran yo pran tout bal sa yo yè swa. E kòman fè l fèt yè swa aprè m fin denonse tantativ preparasyon asasina ke Pierre Esperance ap planifye sou mwen. Donk mwen mwen panse ke sa k ap fèt la pa jwèt, se yon batay pou pouvwa k ap fèt la a. E nou menm o nivo di Pati Konsi Lavi, nou detèmine pou n kontribye, patisipe, menm jan nou kontribye pou Varreux ouvè nou kontribye. E nou pran akte lapolis di li ouvè ba yo e se tan mye l ap met sekirite. Nou pran ak tou, menm jan n felisite lapolis, nou pran ak ke nèg ame yo, pa le byè de Jimmy Cherizier, ansyen ajan pnh, li fon deklarasyon piblik dimanch, li di li louvri ba yo e se tan mye. Sa vle di. Nèg ame yo gen zòrèy. Nèg ame yo konn rive yon kote yo gen yon bon sans. Kontrèman avèk akò Montana k pa tande k pa wè, fò Ariel pa la pou yo pran pouvwa, pou yo pran eleksyon. Sa vle di, ant bandi ame ki nan Jenèf avèk bandi ki nan akò Montana, kiyès ki pi pre pou lopital kontinye fèmen, pou pa gen gaz, pou moun mouri? N a chwazi ant de gwoup bandi sa yo. Ki gwoup ki chwazi tande rezon menm si se pwovizwaman? Antouka, ann atandan nou menm, n ap batay kont bandi ki nan akò Montana yo, notamman Pyè Esperyans ki dèyè tout sa k ap fèt yo e nou di jisteman fè al mennen ankèt sou tantativ dasasina ki fèt sou 2 jèn lidè ke nou reyini avè yo lendi swa ke n t ap travay pou n antre nan dezyèm aks la paske peyi a li pou tout moun li pa pou yon gwoup 1 kan Petion nan Akò Montana ke Pierre Espérance chwazi fè tyoul la. N ap remèsye laprès anpil ki te pran pasyans. Men, ekout, m pa ka pa di nou sa, m pa ka pa di nou sa! Bonjou Mesye Ernest, je m'appelle Keitlyn Hu, journaliste chez CNN. Seteur combien on me dit que vous n'êtes pas d'accord avec notre article du 6 novembre, seriez vous libre? Donc sa vle di ke se redaktris an chèf cnn nan yè swa panik yo kontinye ap ekrim pou gade kòman pou yo rezoud kesyon pandan se tan ou bann ti delenkan isit ap betize ak ayisyen parèy yo kap batay pou chanjon sitiyasyon.